Bonjou bonswa tout moun, mèsi pou konfyans ou plase nan nou, yon fwa ankò mwen gen menm plezi a poum kenbe ou enfòme epi pote nouvèl la Jan l ye a. Sanksyon yo ap mache a gran pa, plizyè moun ap mande kisa Etazini deside fè ak Dimitri Vorbe, Reginald Boulos ak anpil lòt ankò, kote Stanley Lucas konfime se plis pase 20 boujwa konplete 20 milyon de dola ameriken, ak kominote entènasyonal la plis kolonbyen epi ansasinay Jovenel Moise jan n te konnen l 7 jiyè pase a. Yo idantifye anpil jij ki nan gang, Yo fè konnen 150 polisye nan vòlè e genyen tou anpil boujwa ki deja ap toupizi pèp la e se sa Stanley rakonte. Men pou kole la pèp la leve kanpe gwo presyon a fèt pou yo mete anba kòd Dimitri ak Boulos plis lòt moun ki konplis yo kisa ki genyen e kisa la repiblik ap tann E kouman tou yo pral mache pran moun sa yo. Peyi a tranble sou koze sa. Sanksyon yo ap kontinye tonbe selon atik 26, 53 nan Akò Nasyonzini an ki voye anpil senatè ak depite m nan kanpe lwen e jounen jodi a la repiblik pa gen kote pou pike zepeng Se tout nèg ki nan vòlò. Yon extrè Stanleylica ap rakonte fil an egwi, bagay yo grav nan la repiblik e se tout moun ki met 2 men nan tèt pou rele anmwe tande ki kantite lajan kap depanse nan pouvwa, kantite kòb nèg yo vòlò anndan peyi a. Gen sèl kategori moun nan peyi dayiti ki merite sanksyone. Nan nan 16 kategori sa yo ou gen oligak yo, gen 15 a 20. Ou genyen 3 ansyen prezidan. Ou genyen 17 ansyen palemantè. Ou genyen nan CSPJ, jij, komisè gouvènman k ap touche kòb pou pwoteje gang oubyen pou lage yo gen 32. E komisè lapolis k ap kore aktivite òganizasyon kriminèl Fantom 509 gen 4. E polisye ki nan gang gen 150. Sa vle di ke m te. M te ba ou 16 kategori a dènye fwa a nou te pale a. Egzakteman, E egzakteman. fò w kòmanse pa latèt, kòman sè, kòman fè ke 15 a 20 oligak yo, nèg yo pa manyen yo? E m pral eksplike w pou ki sa nèg yo pa manyen. Blan kowonpi yo, e diplomat kowonpi yo p ap manyen oligak yo e se pou sa fò n fè presyon pou pa gen diskriminasyon nan bagay la. Enpòtan sa. Oligak ki nan peyi pa nou an. kap vòlè leta e kap piye pèp la nan gaz, nan dola, nan lavi chè. An 16 mwa ki sot pase la a, nèg yo vòlè 2 kòb. Premye kòb nèg yo vòlè a se 2 milya, 3 padon, 3 milya 259 milyon dola ameriken. Dezyèm kòb nèg yo vòlè a se apeprè 441 oubyen 443 milya de goud. Ann gade. Premye kote ke nèg yo vòlè se nan gaz la. Nèg yo fè 90 milyon dola ameriken pa mwa nan gaz la, an 16 mwa, yo fè 1 milya 440 milyon. Sa vle di ke chak oligak sa yo, kòb yo ranmase a, yo voye ti 40, ti 30, ti 50, ti 20 milyon chak mwa bay blan. Blan kowonpi ki fè pati de elit globalis ki Ottawa, ki Montréal, ki Miami, ki New York, ki Washington e ki Paris, ki menm Bruxelles oubyen a Genève an Suisse. Y ap fè lobi. Sa vle di ke e pa lòbi. Yo voye ti kòb nèg pa, ti kòb pa yo. Sa vle di ke chak blan resevwa ti moso pa l, ti di milyon l, ti senk milyon l, ti kat milyon l, ti ven milyon l. Donk, dezyèm kote nèg yo fè kòb la, se nan lavichè a. Sa vle di ke pou jan nèg y ap fè pèp la peye pri luil, pri farin, pri sik, e pri diri, tout sa pèp la manje. An 16 mwa nèg yo ranmase 700 milyon dola ameriken nan men pèp la. 700 milyon dola ameriken nan lavi chè a. nan trafik zam, sa vle di nan bal k ap vann, nan revòlvè, mitrayèt k ap vann, nèg yo ranmase 430 milyon dola ameriken an 16 mwa. Sa vle di ke lè w nan trafik zam, se pa ti malere k ap fè trafik zam, se gwo zouzoun. Nan tout peyi dimonn, se gwo zouzoun byen plase ki gen koneksyon sekirite, koneksyon militè, koneksyon politik. Kidnaping nan pou 2022 a rapòte 39 milyon dola ameriken. O nivo kòb leta, nèg yo kraze 2 bidjè san anyen pa fèt. On bidjè 197 milya de goud rektifikatif e on lòt bidjè 210 milya de goud. Nan dola a nan to de chanj lan, yo vòlè 39 milya de goud on bò, epi on lòt bò yo vòlè on 200 milyon dola ameriken kach nan bank de la Repiblik Dayiti, swadizan yo mete kòb la sou mache pou stabilize goud lan parapò a dola a. epi se nan pòch nèg inibank yo ke kòb la ale menm donk sa vle di ke nèg yo jan sistèm nan ap mache la bay la gou nan pou nèg yo menm tout bagay ap mache byen se pèp la k nan soufrans donk chak jou ki pase nap mande blan an kilè lap sanksyone oligak yo 13 moun ki nan gouvènman ki nan leta jounen jodi a ki nan gang. Premye minis nan gang, minis enteryè nan gang, minis lajistis nan gang, e sekretè jeneral palè nan gang. Sa vle di ke gen omwen 13 manm nan gouvènman ki nan gang. Kilè nèg y ap sanksyone nèg ki nan gang yo? An menm tan tou, fò n asire nou ke blan an pa sèvi a sanksyon an pou ke se li menm ki ganyan sou teren an. Sa enpòtan. Paske. Blan an gon jwèt ke lap jwe kote lap sèvi a sanksyon an, non sèlman poul kraze sistèm politik nou an pou nou ka vin restavèk li, men pou se li ki detèmine kiyès ki pral nan pouvwa a. Blan an pa gen otorite sa a. Se nou menm antan ke pèp lè nou pral vote ka pral deside kiyès kap nan pouvwa a. Blan an pa ka louvri pòt pouvwa ba yon seri de moun pal ka pral vann ba li sak anba tè peyi a. Donk, nan aplikasyon rezolisyon 2653 a, kesyon fondamantal la rete, nimewo 1, kilè y ap sanksyone oligak yo? Nimewo 2, sa yo sezi yo, ki mèt y a, kilè y ap remèt trezò piblik ayisyen? Pa egzanp, lè w gen yon chèf de gang tankou Nenel Cassy ki gen biznis o Kanada, ki jan fè l poko janm sanksyone? S on kesyon konsa m ap poze. Yon bon chèf de gang se p Nènèl Kasi ki abiye yon pakèt gang sòti Miragwàn rive Kafou, se li menm ki ba yo rad polisye pou opere. Nou gen temwanyaj videyo sou sa. Nou gen temwanyaj Babekyou ki di kiyès ki konn kore li. Nou gen temwanyaj Iska, Ti Gabriyèl nan Site Solèy ki di. Ki men ki oligak ki konn kore l. Nou gen temwanyaj vitè lòm yo. Se pa de se pa de bagay ke nou pra nou oblije al cheche lwen. Nou gen tout dokimantasyon ki bay ki oligak ki afiche a ki gang. E nou gen deklarasyon vyolans oligak yo tou. Donk fò blan an pa jwe avèk nou menm. Donk nan sans sa a mwen m panse ke premyè dam nan ap. mennen yon kanpay entènasyonal pou defann enterè Ayisyen ki viktim an Repiblik Dominikèn. L ap mennen yon kanpay entènasyonal pou jwenn jistis pou Prezidan Jovenel Moïse e l ap mennen yon kanpay entènasyonal tou pou le retour à l'ordre constitutionnel en Haïti. Mwen m panse ke travay sa a se yon travay ekstwòdinè. Te gen yon anbasadè ki te la ki di. Premyè dam, nou konnen gen gwo menas sou ou, gen moun ki bezwen touye w, eske w pa pè? Martine Moïse di ke li menm li pa pè e li menm li pito mouri nan pale laverite pou ke demokrasi a lajistis ka triyonfe. Sa montre w do kantite kouraj ke madanm nan genyen e se pou sa tou yo te fon dezyèm seremoni lòt bò a. Nan seremoni an yo ba li. on meday dò kòm chanpyòn pou kouraj e pou bravo li, se meday dò du prince de Luxembourg pou kouraj ke l genyen, paske m ap di w franchman frè m, menm mwen menm m ap mande m gen de jou kijan l fè e, paske non sèlman yo tiye Mawou devan w, men ou pran katouch tou e moun ki tire sou ou yo, yo te kite w pou mouri anndan an, donk jounen jodi a. Pou madanm nan jwenn kouraj non sèlman li reprann ni men pou l jwenn kouraj pou l pale e pou li kòman yo di an kreyòl overcome pou l surmonte tout chòk psikolojik sa yo ke l pran an monchè se yon madanm ki gen nannan menn. Epi malgre sa nou wè gen yon gwoup nèg k ap atake l kanmèm hein Stanley. Bon fò atann ou de sa nou wè mazochis e fachis yo. ki fè tout kalite montaj nan kad pwopagann pwòs operasyonèl, sa vle di lè nèg yo te fin touye prezidan an, nèg yo te panse ke pwopagann pre-operasyonèl, sa vle di ke pwopagann yo te fè nan radyo anvan yo touye l, yo te panse yo tèlman reyisi nan sal karaktè prezidan an ke yo te kwè ke lè yo fin touye prezidan an, pèp ta pral pran lari pou bat bravo. Pi gwo sezisman yo pran le 7 jiyè, se pèp la menm ki sòti nan lari al mare sòlda Kolonbi yo. Pwopagann pre-operasyonèl lan echwe. E se pou sa, lè nèg yo fin touye prezidan an, yo wè jan se pèp la kap ma, ki mare sòlda Kolonbi, se pèp la ki tap chache Boulos, Vorbe elatriye, oligak ki touye prezidan an. Lè nèg yo fè sa, otomatikman yo kòmanse avèk pwopagann pòs-operasyonèl lan pou gade kijan yo te ka sal kadav la. Nèg yo di w pa egzanp, se 40 milyon dola ameriken ke yo jwenn kay prezidan an, alòske konsta jij de pè montre ke se manti, se 40 mil dola yo jwenn kay prezidan an. Lè sa pa mache, yo vin pran se yon afè dwòg, kòmsi se afè dwòg yo te vin cheche. Koulye a, lè nou vin dekouvri ke Ariel pat gen nan men l arete nominasyon an, paske seremoni an kote prezidan an te dwe remèt li, Arete de nominasyon an, prezidan an pat gentan remèt li. Arete de nominasyon an, lè yo touye prezidan an, e kay prezidan an li te ye. Donk kote Ariel pase pou l jwenn arete nominasyon an, lè yo fin touye prezidan an, li montre li nan reyinyon nan anbasad amerikèn. Se yon lòt bagay ki konfime misye patisipe nan touye prezidan an. Si l pat ka prezidan an lè yo. Lè yo touye prezidan an, ki jan fè arete denominasyon sa a ta ka nan men l? Yo pot ko enstale w e nan len, e nan e madi ou mèkredi yo ta pral enstale w. Ou tiye prezidan an avan enstale w. Donk arete nominasyon an pat ka nan men w. Arete nominasyon e kay prezidan an. Donk, lè nèg yo vin fè pwopagann operasyonèl sa a, nou vin kenbe yo. Nèg yo vin di sa afè de dwòg, li pa mache. Apre sa nèg yo vin di Martine gen kesyon pou l reponn, li pa mache. Apre sa yo vin di Martine ansent, li pa mache. Sa vle di ke Tout atak sa yo, menm Félix Badio Joseph ke nèg yo voye lotrejou la a, Félix Badio Joseph nan odyo ke l fè a e nan lèt ke l voye bay anbasad amerikèn nan, l trayi tèt li. Nan dezyèm paj lèt ke l voye bay anbasad amerikèn nan, dayè w ap wè ke misye pa t ekri. lajistis ni dcpj se lè nou menm nou pale sou afè bon TV nou pale sou Busta nou di si misye tap ekri vrèman se lajistis peyi nou poul ekri e lè sa misye kouri al ekri men premye lèt ke misye voye a tankou son patwon k lagel se bay anbasad amerikèn nan dezyèm paj lèt la. Misye konfime ke l te la nan touye prezidan an san tèlman kreten an pa konprann sa. Nan dezyèm pajez la, pran son w pou li l, misye konfime ke l te la. Dezyèm bagay la, misye di se Counter Terrorism Unit dèz Etazini ki vin touye prezidan an. Donk la ankò nou nou kenbe nèg yo. E nan odyo ke Badio Joseph sòti a, ou wè ke misye gen kontwòl jij ki sou dosye a, jij Walter Wesèv Voltaire. Paske w ap remake ke. Misye ap pale ke li pral dè Louko. Premye moun ke jij lan konvoke efektivman se Louko. Sa vle di jij ki nan dosye a, li nan men Badio Joseph. Donk gon pakèt bagay la a ki sòti e ki pèmèt nou wè klè. Donk pwopagann pòs operasyonèl ke nèg yo fè a pou eseye sal karaktè, pou atake, tout moun wè klè ladan l. Kanadyen, gouvènman Kanada a, Se pou syèl ap voye nan je nou. Paske nan tout peyi ke ameriken yo, kanadyen y ap opere, lè y ap goumen kont gang, lè y ap goumen kont teyoris, se a la tèt yo kòmanse. Yo kase ren Osama Ben Laden de Al Qaida. Yo kase ren Al Baghdadi de ISIS. Yo kase ren de jeneral Qasim Soleimani. Poukisa l pran tout tan sa a jiskaprezan? 15 a 20 oligak Petyonvil ki mèt tout gang yo e ki mèt tout vyolans nan peyi Dayiti, poukisa yo refize sanksyone yo? Sa a, dyaspora nan Kanada, Ozetazini, fò nou kontinye poze kesyon an. Dezyèm kesyon pou nou poze a. Sa blan yo te fè a avèk kòb Divalye a ki se kòb pèp la, yo pa pral fè l fwa sa ankò. Bravo Sandra. Blan Kanada yo dwe eksplike nou e blan ameriken k ap sanksyone yo dwe eksplike nou tout sa yo sezi yo kilè y ap remèt yo nan trezò piblik ayisyen. Li pap rete lòtbò. Nèg yo pa pral, nèg yo pa pral bay, yo pa pral pran kòb la oubyen yo pran byen yo pou y al remèt ong ameriken oubyen ong kanadyen. Nou menm nou pa nan rans sa yo. Fò nèg yo di nou klèman, kòb ke yo sezi, byen ke yo sezi, kelè, kilè y ap remèt yo nan trezò piblik ayisyen? Mwen menm se 2 kesyon sa yo, depi yo poko satisfè, tout sa y ap fè la e pousyè nan je. Wi wi Sandy. Donk se se sa a wi repons mwen an. Ok ok ok ok donk mesye. E se menm blan sa a k ekri liv ki rele Zombie Files a pakèt lòt liv. Blan an genyen non tout oligak Petyonvil ki nan gang. Se blan menm ki mete l nan liv ke l ekri. E se pa nenpòt blan ki ekri liv lan, se blan ki te responsab entelijans, ranseyman, anndan Nasyonzini an Ayiti, misye rele Max Kehl. Liv la rele Zombie Files. Donk 15 a 20 oligak Petyonvil ki nan gang yo, kilè ke nèg y ap sanksyone yo? Kilè y ap sanksyone Reginald Boulos? Kilè yap sanksyone Dimitri Vob? Kilè yap sanksyone Jean Marie Vob? Kilè yap sanksyone Samy Handal, Alain Farah? Nèg yo konn non yo menn. Fò nèg yo pa pase moun yo nan moun nan betiz.